Paske nou menm anba zam nou bezwen pran paske zam yo bezwen nou kenbe. Nou pa vle kenbe zam nan gen to a nou menm. Paske ekip pwofesyonèl nou ye nou gen bagay nan men nou pou nou viv. Men yo pa ba nou atou pou nou viv. Men nou konnen pou yon moun jere sèl ak tout fòs. N ap jwenn jistis nou anba vòlè sa yo. Manchester sa yo. Nan Solino n pran reskonsablite n. Nan Solino n di n pa bezwen yon lòt masak tankou moun, tankou yo te fè masak sou moun Bèlè yo. Nou menm nou di nan Solino se sa k fè sa. Tab konsètasyon nan Solino a tankou prèch Ann met fòs KCML ki sinifi Koalisyon Chofè Moto KNBA nou pran lari a, pase manda Jovenel Moise fini depi 7 fevriye 2021 dapre atik 7 nan Konstitisyon an. Ann met fòs KCML ki sinifi Koalisyon Chofè Moto KNBA nou pran lari a, pase manda Jovenel Moise fini depi 7 fevriye 2021 daprè atik 134 tirè 2 ki se manman lwa peyi a, se sou li Jovenel Moise te prete sèman, li vle vyole konstitisyon an, nou menm nou di aklè, n ap felisite.